Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou nou pou n vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti byen bonè nan maten medam e mesye nou manke leve ansanm avèk yon move nouvèl kote ke jounalis Robenson Alphonse sove de justès nan yon tantativ asasina jodi 25 oktòb la aprè bandi ak gwo zam fann fwa fin debake sou machin jounalis la kote ke li te nan wout pou l t al fè emisyon, ebyen sou wout Dèlma 40 B a, bandi ak gwo zam fann fwa debake, yo depatcha machin jounalis la ansanm avèk kout bal, prezantatè emisyon Panèl Majik la soti blese nan atak sila, e pou kounya a l ap pran swen ka li nesesite nan yon lopital nan kapital la. Nou gen plis detay pou ou ansanm avèk jounalis Johnny Ferdinand k ap bay plis detay sou atak sila kote ke bandi ak gwo zam fannfwa manke leve lavi jounalis Robenson Alphonse ebyen nou pral fè w tande John Ferdinand kap bay plis detay e aprè sa nap tounen pou kòmantè pa nou. Alua guerrier Dieu seul et c'est peut-être avec note un peu triste que nou ap fini nouvèl la maten an menm lè se pa lanmò sa il faut commencer par le dire pou moun yo pa beaucoup plus nan la peine que jan yo ye a donk konfrè nou au niveau de Magic 9. Et effectivement, c'est confirmé, les victimes d'une tentative d'assassinat au niveau de Delma 40B. Et nous avons ici, de rentrer en contact avec euh, Franz Duval, qui c'est direct, pas directeur, plutôt rédacteur en chef, et qui c'est un responsable très influent au niveau du groupe Le Nouveliste, et lui-même qui confirmait l'information en tout avec en tweet. Mais malheureusement, Nou pale avèk 2 lòt moun ki pwòch, yo di nou ke FD, kòm yo toujou rele l konsa, an mouvman, donk sa vin fè ke li pa vrèman disponib pou l pale avèk nou. Men sa k sèten se ke nou rive pale avèk yon pwòch kolaboratè Roberson Alphonse ki se yon jounalis Magik 9 tou e Le Nouvelliste ki abitye prezante bò kote Roberson Alphonse emisyon Panèl Majik tou lè maten apati de 7 è ki konfime n, ki di n efektivman Roberson Alphonse pran 2 bal nan bra li. Pou lenstan l ap resevwa swen nan yon lopital nan kapital la, Jean Frantz Duval konfime l tou nan tweet la. Men nou genyen foto machin Roberson Alphonse la e n ap mande a Mizuel Timothée pou pèmèt ke oditè yo avèk entènot yo yo menm, dizon entènot yo plito, E yo wè machin nan ki nou kapab konte sou li genyen plis pase 5 enpak bal donk sa vle di se vrèman wi mwen m wè plis ke 5 pou li gen dwa 6 7 8 menm donk sa se sa nou wè kòm enpak men pa gen anyen ki di w si yo pat tire plis si pa gen lòt ki pase petèt egzakteman men sa k sèten gen plis ke 5. Enpak bal, donk sa son moun yo vin touye tou kareman. Sa son moun yo vin touye e se an direksyon de chofè la, jan n ap eseye gade la. Donk Roberson Alphonse son jounalis ki pase de prezantasyon. Mwen menm m ap onèt avèk nou, se yonn nan jounalis ke mwen menm mwen pran plezi tande paske son jounalis ki genyen on kilti anraje e ki trè enfòme sou on pakèt gwo dosye anndan peyi a, notamman lè dosye ekonomik. E se yonn nan jounalis tou lè l ap entèvyouve yon. envite donk ou panse genyen de kwa ou menm kòm oditè pou chita tande ebyen se jounalis sa ki gon bèl plim o nivo di jounal le nouvelliste ebyen ki manke kite nou maten an toujou nan kad tren ensekirite kap vale teren an e lap pran swen janm te dil talè a nan yon lopital nan kapital la donk nou nan non tout ekip radyo karayib nan non tout staf jounal premye okazyon sal dè nouvèl la nap swete yon bon retablisman ak konfrè nou Roberson Alphonse ke peyi a ke Ayiti gen anpil admirasyon pou li. Wi donk deja nou swete bon retablisman avèk Roberson Alphonse. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.